Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kawo pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Poum pa bliye, prese prese, map salye yon bon zanmi ki rele Moka. Moka, anfòm anfòm, epi gen Jefte Jòj, E gen zanmi nou tou Katia ki nan Canada ki toujou branche nou. Mèsi anpil pou sipò nou e felisitasyon tyenbe rèd pa moli. Ebyen mwen pote anpil ti dosye pou nou aswè a la nan emisyon an puiske nou konnen e emisyon sila a se yon veritab melting pot li ap ye paske gen anpil detay m pral pote ba nou nan emisyon an. Kòman kwadèboukè ye? Anpil bal t ap tire nan kwadèboukè Kòman Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6 ye apre nouvèl aksidan Barbecue e finalman genyen konfimasyon? Se sa m ap di nou paske mwen menm m toujou pran tan jisteman pou m kapab pote detay yo pou nou e anpil ankèt mennen e finalman se konfime Sonsonn krache dife byen mal o pwen ke Ebyen m ta kapab di, bri lanmò a koule fò lè sòlda yo ap gade Sonsonn, ebyen m ta kapab di, gen anpil nan nèg yo dlo koule nan je yo. N ap vini avèk detay pou ou sou dosye sila. Gen anpil lòt dosye tou, batay o nivo de zòn Ba Belè la, ebyen m ta kapab di jounen jodi a la, moun ki te konn mare figi yo rete anba, ti machann telefòn, nèg k ap ranje laptòp, ebyen finalman nèg sa yo di yo p ap ka tounen ankò paske bagay la te vrèman myèl. Mezanmi! Men Ayiti, Ayiti tounen Lasiri. N ap tounen nan kèlke segond pou n kapab pote ba ou tout detay yo. Nou kontan avè w e pa bliye a chak fwa w ap gade yon emisyon sou RL prod se evidan jisteman pou w kapab fè yon maksimòm share sa vle di pataje epi ou menm ki ezite abone Pa ezite fè sa paske swa al gade lòt videyo ebyen wap abone tou swit paske RL prod se le media de l'information ale se parti. Genyen yon videyo ki ap sikile sou rezo sosyo. Videyo yon grimo ki li menm alonje sou li lopital e misye mouri. Video sa ap propaje depi mitan jounen an pou dire ke se Sonsonn krache dife ki li menm mouri. Tout moun ap poste video, ap voye video bay zanmi pou di ah Sonsonn fè vrè l pou peyi san chapo, Sonsonn baz krache dife, Sonsonn alye G9. Non. Video sa a, se pa ditou Sonsonn. Video sa w ap gade a, se yon sòlda Tibwa, non li se Remon. Nan gwo batay ki te genyen wikenn nan, ebyen misye li menm, li al mouri sou kabann lopital. Donk nou menm nou vini avèk yon. Kontreinfòmasyon pou ou se yon fason pou kapab koupe kou ak tout rimè k ap sikile fezan kwa ke ebyen videyo sa moun w ap gade ladann nan se ta Sonsonn krache dife. Brèf, bon! Konsènan Sonsonn, Sonsonn bagay la genlè rèd paske Sonsonn pa bon ditou, misye pran bal, misye kouche, Misye byen mal, e daprè dènye enfòmasyon ke nou genyen, ebyen bouch misye ta sanble chire ak bal. Tèt chaje. Ebyen fò n di ke pandan n ap fè emisyon an la a genyen yon Arab ki di nou ke li wè, alò li gen kontwòl yon. Anbilans ki ap antre nan Dèlma 6 la. Men, jiska prezan, il faut dire que poko gen ankenn konfirmasyon sou lanmò Sonsonn baz krache dife. Men, si se pou mal la, ekoute, Sonsonn byen mal. N ap veye, a chak minit, a chak segond, a chak è, pou n kapab pote yon maksimòm enfòmasyon pou ou konsènan Sonsonn. Men ekoute, les soldats qui sont sur place. antren de regarde le chèf yo gen pitye e sa fè mal yo vrèman dezarsone pou yap gade nan ki eta Sonson ye brèf batay sa a li kontinye malgre tou anpil kout bal pete anba lavil la jounen jodi a anpil ti machann ki tap fè rebèl ki yo menm dè rezinye moun ki ap chache pen kotidyen o nivo de zòn Rue des Miracles lan e lòt ti zòn ki avwazine li yo, ebyen m ta kapab di moun sa yo di pa gen lavi ankò yo p ap mete pye. Paske sa k te genyen jodi a la bagay la te rèd anpil, anpil bal t ap chante, machann sa yo menm oblije kouri e on a fait croire que, j'en profite justement pour mettre ça au conditionnel, ke gen pote boure ki fèt. Gen bagay yo pran yo lage nan lari a gen sa yo pran tou yo ale avèk yo. Gen motosiklèt nèg yo pran men m pa an mezi pou m ta kapab konfime pou ou si se ta baz Bèlè oubyen baz krache dife. E koute, nou sòm an plèn peryòd de skalad e m ap mande m èske gen yon moun ki an mezi pou ta kapab pèmèt ke yo amòse yon dezeskalad. Paske sa se dur lè w ap gade yon reyalite konsa anfas, yon peyi ki fini. Anpil zanmi mwen genyen ki aletranje ki toujou kontinye ap rele m, n ap pale. E m ap salye yon bon zanmi m, m pa vle site non l, men ki toujou ap fè ti terapi l. Dèfwa nou diskite ansanm e m santi ke se yon sitwayen ki blese nan nanm ni. E koute yon nèg ki gen yon. domajman e lap fè terapi jisteman pou kapab reprann fizik li men ekoute ou wè son moun ki blese nan nanm ni tou paske lè lap gade sitiyasyon an nan peyi dayiti se tris li te nan peyi al fon travèse lap viv ak manmann men a chak fwa lap pale de sitiyasyon ki gen sou belè sitiyasyon ki genyen tout lòt kote yo m ta kapab di sitwayen sa preske dlo nan jel e map pwofite poum dil anpil kouraj paske. bagay yo se konsa yo ye. Nan batay ki te genyen an fò n di ke ebyen gen enfòmasyon ankò ki rive jwenn mwen, toujou m ap mete li o kondisyonèl, ta gen pote boure ki fèt nan baz makrèl Lolo a, tout moun konnen baz sila, anviwon 7 moun ta pèdi lavi yo. Hum! Tèt chaje! E enfòmasyon yo ta fè kwè tou Lolo ansanm avèk madanm ni ta mouri. E menm enfòmasyon sa yo fè kwè ke ebyen yo ta mete dife sou yo. Mezanmi, tèt chaje nan peyi Dayiti. Sa vle di, bagay la te vrèman rèd, anpil kout bal toujou paske pandan nèg yo pran nouvèl bagay la pa bon pou Sonsonn e ke Jimmy Cherizier alyas Barbecue li menm li fè aksidan e yo pa konnen si l anfòm oubyen si l pa anfòm, menm lè ke nan emisyon an m te di nou ke m tande Babekyou k ap pale, misye aparaman misye anfòm, men gen lòt enfòmasyon ki ap sikile kòmkwa ebyen Babekyou ta gen yon ti domajman, donk nou menm n apral chache eseye konfime enfòmasyon sa pou nou. Nan Kwadèboukè, bal kontinye ap chante, m ta kapab di c'est une bataille quotidienne au niveau de la commune de. Kwadèboukè, Chak jou, bal ap tire nan komin Kwadèboukè. Lèzòm de Katrosan Mawozo yo jire yo pap kite zòn nan pou lapolis. E lapolis menm li jire menm si li fè mò nan mitan li, ebyen y ap kontinye batay sa a puiske pou yo menm se yon batay ki se jou jiska la dènyè gout de san. Bagay la te rèd ankò yn fwa jodi a nan kwadèboukè. A prèv, men kèk ti video nou pote pou. Yon mèt anlè kenbe pou bon bri. Bon bri kap bay nan koridò a. Sa e polis oubyen bandi yo? Bandi yo. Bayo grav nan kwadèboukè m anlè a la patnè, kout bal k ap tire. Manch long, m pa vle ba l non paske m pa konnen non yo byen, men anpil moun di sa ta sanble avèk yon M4 ke yo ta tire youn nan bandi yo epi bon a tout zam nan men l. Alò eske lapolis pran zam nan paske dèfwa gè a konn tèlman sere ou tire yon nèg menm avanse ou pa ka avanse yon pa de pli. Men ekoute byen, Kwadèboukè vin Lasiri! Ayiti li menm m pa konn sa l devni paske se yon terre de gang, yon terre de caïd. Yon tè kote ke jounen jodi a la a, manman ak papa pitit ap kontwole mò pa santèn nan peyi a. Bagay yo vrèman grav. Kwadèboukè tèt anba, anpil moun kite zòn yo, e fò m di nou ke yè mwen gen chans tonbe sou yon videyo k ap sikile e jistavan mwen Pèmèt nou wè videyo sila a. Gen anpil moun ki yo menm sa fè yo mal. Sa fè yo mal lè y ap gade pou yo wè ti jèn nan atravè videyo an e ke nèg yo fin pale avèk li e ti jèn nan te kapab mete nan tèt li ke nèg yo t ap sanksyone l. Men se pa yon sanksyon pou ta kapab siprime vi l. Fiziye l, mete l kouche. epi mete moto a sou li. Donk moto sa a, daprè mesye yo, se ta lapolis ki ba li l pou kapab fè antèn pou yo, epi sandal li sou li, kawotchou, yo mete dife. Ebyen, se yon videyo m ta kapab di ki konstène anpil moun. Sinon, sa pwovòk bokou de jèn, bokou denkyetid, bokou de konstènasyon, wi, lakay chak grenn Ayisyen ki gen chans gade videyo sila a e ofinal, yo di ke. Waww mesye sa yo sadik anpil mesye sa yo mechan men ekoute akote de mechanste mesye sa yo ke nou kapab desle men gon ti konsèy map pote pou chak grenn nèg kap kolabore kap kowopere avèk lapolis ekoute si lapolis ofriw yon djòb antèn reflechi mil e yn fwa paske pa vrèman gen sekirite nan peyi an ou pa asire fanmiw Kapab viv tou pre a, e lè yo vin konnen, y ap ratibwaze w e y ap ratibwaze fanmi w paske mesye yo pa genyen ankenn kote yo pa ka met pye sof sou tèren enmi. Konprann byen. Donk, yon jèn, mwen konnen sitiyasyon an difisil, se vre, men, ekoute, avan ou antre nan lojik sila a, reflechi. Se vre, ou ka deside pou bay antèn pou lapolis, men, gade byen pou wè. Sa w pral fè avèk lavi w? Ki sa k pi enpòtan? Paske ti jèn sa a, si l te dekline òf sila a, li t ap viv toujou. Èske nou konprann? Donk, popilasyon an, lapolis mande l pou l kolabore. Men, vin gen yon peur bleue lakay li paske jounen jodi a li wè ke Rezoudre le banditisme nan peyi d'Ayiti se pa du jour au lendemain e bandi yo certaines fois yo gen yon pye an avan sou la polis. Antouka m panse ke se yon konsèy e m espere ke anpil moun ki vle antre nan lojik sila la tande konsèy sa. Voici la vidéo ces mêmes individus ki yo menm touye ti jèn nan e yo te pwofite pou ap fè yon ti balade nan yon zòn e mwen gen chans swiv videyo sila a, se trist. Jwenn kraze baryè moun. Ala se tan pèp la pa lan kont avè yo. Pèp la pa lan kont avè yo. E avè nou yo lan kont. E nou e nou pou yo ye. Yon pakèt masisi k ap mache nan cha. K ap mache baryè moun. K ap mache nan blende. Met pye nou atè. K ap mache nan cha vle de tire bal nan mi kay moun. Kraze vay malere a pou granmesi. Se masisi n ye. Yon pakèt gang nou ye nan lapolis sa. Yon pakèt vòlè. N ap de n ap kouri dèyè vòlè nou pi vòlè pase moun. Bon bagay. Hein. Imajine w nou gen madanm nou gen pitit. Nou gen manman nou gen fanmi ki gen biznis. Hein. Nou kraze bagay moun yo konsa hein pandan se tan nou menm ki gang nou pa reyaji konsa hein bann visye bann kokorat bann masisi leve zago nou pou met atè epa goumen nan cha nou pa anfas cha nou pa ka mache sou cha hein nou pa anfas cha gadon pakin gadon pakin moun yo nou pa anfas cha nou anfas pèp nou pa anfas pèp la nou pa anfas cha. Nou anfas bandi. Mete zago nou atè pou nou goumen a bandi. One. Anya. Bann masisi. One. Nou kraze tout sa ou. Grav ya yo. Kraze brize. Paka fè nou. Pala. Tiye rache. Kòve na fè. Paget masisi nye. Na vwete kay moun na pran mil goud. Nap pran mil goud Nou pa vin travay a moun pito Bay mi kay moun bal Kraze brize bagay moun bò lari a Pandansetan moun bò lari a pa lan kont avè nou Pèp la pa lan kont avè nou Se gang ki lan kont ansanm avè nou Nap bay doulè Pou nou ka moute nap bay doulè Bon nap fè la tounen va Nap fè lari a tounen va. N ap boule moun, n ap bay moun bal, n ap boule moto, pa bon, pa gen anyen k ap pase menm. Rat pa kaka, sourit pa travèse lari. E sa n te bezwen, nou pral ba nou l. Poutèt tete sa nou fè, nou pral ba nou l. Poutèt kaka sa nou fè. On legliz. Sa legliz gen anlè. Sa legliz gen anlè. Kafou Micho a. E mesye yo menm nan zòn nan e yo denonse ke lè lapolis antre, lapolis fè ravaj. Mwen gen yon lòt ti videyo ki vin jwenn mwen e m ap pwofite mete yon wobo sou vwa moun ki voye videyo sa pou mwen paske nou konnen fòk ou pwoteje moun sa tou paske sa kapab rive yo mennen ankèt yo konnen moun nan. Men se triste paske pandan nèg yo ap pyafe se vre, Men lapolis tou li menm l ap make kèk ti pa. An nou tande. Y a du sang à travers la vidéo, nou oblije fè yon ti flou l epi nou mete yon wobo sou vwa a pou kapab tande. Rakèt, kout sa soti nan rakèt la. Kout sa soti nan rakèt, Char sot pete mounda nèg yo la, Char manye langèt nèg yo, manye tout san a pran, lè yo ban bal. San la m pa bay gon nèg ki wèm la l kouri l panse m gen ti chapo m nan tèt mwen gen anpil nèg ki wèm ki kouri la san la gen anpil nèg ki pran bal nan men la san la atè a la anpil nèg yo wèm la yo yo tout san nèg yo pran bal la devan lari a. Lè yo pran bal devan lari a, cha a pete langyèt yo. Depi w ap fè kalanbè, cha a pete langyèt, cha a pete langyèt ou. E, cha a pete langyèt yo. Wè san an, gad tout atè a la e san an. E san an. Tout atè a la e san an. Ann ale, ou konnen nou prese, nou prese. N pa vle, gade nou. Depi cha a pa la, n ap manyen manm nou. Pandan map fè emisyon an fòm di nou ke e mwen jwenn yon lòt konfirmasyon ki di ke te gen yon anbilans ki antre o nivo de Delma, Delma 2. ou Delma 6 bien sûr e pou te kapab al bay Sonsonn swen pour l'instant il est chez lui mais très mal et puis concernant Jimmy Chérizier donc li fracture nan pye li sou yon beki mais écoutez il y'en a beaucoup de soldats qui l'entourent sa vle di se menm ti bagay la donc pote boure pas aussi facile.